Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nan emisyon sila, nou gen 2 videyo nou pote ba ou. Nan premye videyo a, m ta kapab di, w ap tris. Men nan dezyèm videyo a, dlo pa ka pa sot nan je w. Ki video li ye? Ou konnen, bri lapè a, o nivo de Martissant, le fèt ke gen sèkilasyon, moun mache, ebyen, bri sa a kòmanse rive nan zòrèy yon seri de sitwayen ki yo menm te gen kay yo anndan an, ki abandone kay yo, e ki ta gen entansyon tounen. Se nan sans sa a, nou pral pèmèt ou swiv yon kouple ki yo menm pwofite de moman sa a, pou kapab vin pran rès ti bagay yo te gen nan kay yo epi nan dezyèm videyo a yon pèsonaj kap kriye kote ke li pèdi tou sa li genyen sof vye kay la ki rete men li ta renmen retounen lakay li paske bagay la di nan premyè videyo a madam nan li menm avèk mari li yo vini vin pran rès ti bagay ki rete yo, annatandan y ap tann pou ke lapè kapab retounen nan zòn sa a pou kapab vin enstale ankò yon fwa. Jan m di nou an, videyo a li bay chagren, li bay tristès. E nan dezyèm videyo a, sa fè vrèman mal pou gade yon pèsonaj k ap kriye paske li menm, li te kite kay li men aparaman, Genyen de moun ki vini nan kay la, yo bwote tou sa li posede. Men se pa sa ki pwoblèm nan, le pwoblèm se ke li ta renmen tounen lakay li, paske se sèl sa li rete, e l pap travay, li ta renmen sòti nan sitiyasyon ke l ye a. La situation a son âge, kote l ye a, toutotan moun yo pa dòmi, li pap ka ranje kabann li pou l dòmi. Eske nou konprann? Donk se chak jou w ap jwenn yon seri de temwanyaj pwanyan. ki reflete sa n ta kapab rele dezolasyon moun ki nan twazyèm sikonskripsyon an, sitou moun ki nan Matisan, ki kouri kite kay yo. Èske nou konnen gen moun se a sandal yo ale, yo pa menm jwenn rad? Tankou madam sa li menm ki pran nouvèl ke gen yon ti akalmi, li kouri vin pran ti rès bagay yo, ap gade pou wè bagay yo anndan kay la an debandad. Se di! Men ekoute m panse ke Bondye ap di yon mo kanmenm pou pèsonaj sa paske li pa toujou bon pou wè granmoun kap kriye. Lè granmoun ap kriye se paske pwoblèm yo anpil. Bandi yo ki gen zam nan men yo a, pou yo ta retire yo nan men yo. Men si w pa tire zam nan men bandi yo, kòmsi w pa vare non? Ou tande lapè, lapè, lapè, tout nèg la gwo zam li nan men l. Pa gen nèg k ap mache non. Vin wè, vin wè sa yo fè kay mwen. Vin wè, se kay mwen. Antre, mwen antre, mwen antre. Se kay mwen. A, se kay ou? Wi, yo antre la, yo balize la. Li bay yap tou. Nan lave moun sa lè a. Ka pale avè nou. Li bay yap tou. Vin. Yo antre. M te gen yon doum nan chay plen rad mwen. Yo ouvè amwa mwen. Yo ouvè malèt lan. Konprann? Men tout travay yo fè nèt. Dènye swa yo pran kabann ki te la. Yo pran. Yo antre nan chanm sa ankò. Se chanm pitit mwen. Vin. Vin. Petit video m ta kapab di nou pote pou ou. Donk, tout moun wè ki nan sant Kafou yo, ki nan gwo difikilte, chak gen yon grenn sikatris lagè sa a kite pou yo. Pa ke moun sa yo, genyen yon pwòch zanmi m ki kite Martissant, l ale nan Nip, epi pandan tranbleman de tè la, Li mouri. Nou konprann sa sa vle di? La guerre au niveau de ce quartier ki sa li kòz? Ki enpak li genyen? Konbyen moun ki blese? Se pa blese pa bal non, men ki blese jouk nan nanm yo paske yo retwouve yo nan grand difikilte pou refè vi yo. Si se wi m ta renmen se yon wi nèt, yon wi absolu. Pou ke pa gen bagay sa nan zòn nan ankò paske sak pase a la a gen kay ki boule, gen kay ki kraze, gen kay yo pran tou sa moun yo te posede men malgre tou moun yo ta renmen tounen nan ti sak rete a paske granmoun pa janm konn ret a granmoun humm granmoun pa ret a granmoun e moun ki pat leve nan pa renmen pou yo mete nan men yo pou yo mete nan bouch yo anwo tou yo pap janm renmen viv. nan sitiyasyon konsa. Antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay epi apre kèskondi a la pwochèn.